Madam mesye ann gade imaj sa yo la a. Nou wè ti kay yo? M pa lòt kote, anndan Lasalin. Gade byen ti kay yo la a. La m ap pèmèt nou viv mizè ki genyen anndan Lasalin. Kòm jounalis, mwen vin fè repòtaj pa m nan la a, mwen vin montre nou mizè a. Nou pa vin fè politik, nou pa vin pale de afè bandi ki gen nan Lasalin men nou menm nou vin fè pati sosyal pa nou an la. An n gade dlo sa la. Wè dlo sa la? Li gen dè e dè mwa depi l la. Li santi, li tou vèt. An n gade l byen pou nou wè, li kale bèt. Li kale bèt, la an fas nou la, chaje fatra. Byen madam mesye, an nou gade la a, n ap avanse, n ap avanse la a, kidonk nou pral fè yon ti pale. Avèk kèk moun anndan la sou jan y ap viv anndan Lasalin. Madam, bonswa, kòman w ye? Bonswa, mesye. Ki jan w ye? Bon, mwen trè byen. Kòman tout fanmi yo ye? Tout moun anfòm bò kote pa m. E ou menm ki anndan la Lasalin, kòman w ap viv? Men jan m ap viv. Gen kote m ap dòmi. Pa gen anyen. Yon ti pòv malerèz mwen ye. Se la w ap viv? E la m ap viv. Gras a bò Jiji, Kiyès. Ki kenbe nou bò isi a la. Ki fè nou ap viv. Men si pè Jiji pat la nou pa tap ka viv la. Ok. Kidonk se la ou menm wap viv. Wi la map viv. Ou pa gen pitit ou pa gen lòt moun. Non mwen genyen. Kote timoun yo. Men youn ladan yo. Lòt yo pa la. Ok sa se ti ok dakò. Vini Nayou. Sa se pitit ou? Wi. Ok, pa gen pwoblèm. Depi konbyen tan w ap viv anndan Lasalin? Bon, nan kouri anpil anba bal bò isi a. Tout pè vit fè jiji pa te sab la e m tonbe kouri san rete. Nou pa t gen limit ak kouri isi a. Nou gen moun mouri, nou kase kay nou, nou pa posede anyen la ankò. Tout sa nou te gen yo te fin vòlò tout. Eske nou pa wè prezans leta oubyen yon otorite ki pase wè nou nan zòn nan? Bon m byen kontan moun ki pase wè nou an pase lè yo pase wè nou an nou pa jwenn jodi nou ka jwenn demen. Men yo pa pase ditou? Pa gen moun ki ko pase vizite nou non. Ok. Men kiyès ki ba nou kout men bò isi a la a? Bon pafwa e pè Jiji konn lonje men ban nou. Dak. Si w gon mesaj ou t ap voye pou otorite konsène yo se kisa l t ap ye? Bon ki mesaj m t ap voye? Kòm m konnen e pè Jiji gen anpil rayiman, gen anpil moun ki pa vle wè l, e menm si l te fè byen se toujou mal li ye pou li. Bon mwen m p ap janm ka fache kont li non, m ap toujou kanpe tout kote l ye wi. Dakò. Mèsi bokou. Bon l te mèt Ta di, L'ap vole, m'ap vole ansanm avè l'. Li kanpe, m'ap kanpe ansanm avè l'. Dakò, mèsi bokou. Dakò. Medam, mesye, n'ap kontinye avèk seri de repòtaj yo. Fòk nou di, an nou gade men ki nan, men nan ki kondisyon moun ap viv nan peyi Dayiti. An nou gade la, kòman moun ap viv. N'ap avanse avèk seri de repòtaj yo. La, nou gen yon lòt madam ansanm avè nou la. Nou pral pèmèt Nou wè anndan lasalin kòman li ye, kòman vi a ye anndan la. Men madam mesye, an nou gade. Madam, bonswa. Bonswa mesye. Kòman w ye? M trè byen ak Jezi. Kòman w ap viv anndan lasalin, nan mizè sa ke nou remake la? Mesye jan m ap viv, gade ta kote m ap dòmi. Mwen pa gen rele m pa gen a reponn. M gen 5 timoun nan men m. Pou mete yo lekòl anba rejim mwen pa gen pesonn kap edem ansanm avèk yo. Si tankou m pa al vann yon chasè dlo m pap manje avèl. Se dlo w vann pou? Dlo m vann. Konbyen pitit ou genyen? M gen 5 timoun. M pa gen a rele avè yo, m pa gen a reponn avè yo. Men w pa janm wè otorite yo pase nan zòn nan vin pote kout men ba nou? On sèl moun ki ka ede m mwen menm, li rele Jinyò. Sèl Jinyò ki ede nou bò isi a? Sèl Jinyò t ka lonje l si depi l gen nan men li gen yon bout 50 goud nan men nou l lonje l la ban mwen pou m manje ak timoun yo. Aprè sa m pa gen anyen, m pa gen pesonn ankò k pou lonje yon bagay ban mwen. Ok, kote mwen al la, se la ou dòmi asèk La m timoun yo? dòmi avèk timoun yo. Ou wè la? Ou wè men valiz lekòl la? Men yon, men yon, men yon. Sa se valiz lekòl timoun yo? Men lòt pi piti a la e lè m pral chache la pou m fè pou m al dèyè. Ok. Ou al dèyè lòt la lekòl? Lekòl. Ok. La kote m wè a la, se la ou dòmi? La m dòmi. Lapli a vini. Ak senk timoun yo? Ak senk timoun yo. Lapli vini. M al yon kote, m pare lapli a. Lè m fin pare lapli a, anpi m retounen la ankò pou m kouche pou m dòmi. Si ou gen yon mesaj, si ou gen yon èd. ou ta mande? Si w ta vle moun ede w, se ki sa w ta mande? Bon, si tankou m ta mande fè moun nan ta ede m pou l pote m nan kay sa pou l ta etire m, mete m yon lòt kote. Mete m yon lòt kote pase m pa gen kote pou m dòmi. Jan eta la ye la m dòmi. Lè lapli tonbe se lòt kote m ann leve m al dòmi. Dakò, mèsi bokou madam. Anben, ok, mèsi. Beh madam mesye ann gade bagay yo la nan ti kounouk sa nou wè la ebeh se la madam sa 5 timoun li menm lap dòmi leve e lè lapli li oblije kite kotel ye a li oblije kite kotel ye a pou lal pare lapli a aprè sa pou li retounen vin dòmi la ak 5 timoun yo la kote nou wèl ye a la li menm lap fè lè pou lal chache yon timoun ki lekòl alò fòk mwen di pi piti a. Men, pandan se tan, anpil nèg nan peyi Dayiti, anpil otorite, anpil dirijan, y ap siyen akò sou akò, pafwa ki pote dezakò, anpil goumen, anpil pale anpil, men, nèg yo pa janm panse avèk ti malere yo, Yo pa janm panse avèk yon seri de moun ki nan mizè nan peyi Dayiti. Men sa se le ka de Lasalin la kote nou mete pye natè pou yon nouvo repòtaj pou nou pèmèt moun yo viv bagay yo live. La nou menm nou pap. Nou pap voye moute, nou pap ajoute ni nou pap wete, n ap pèmèt nou gade e gen yon ide kòman mizè a ye anndan Lasalin. La a, kote ti malere yo ye la a, nou ap gade byen. Madam, mesye, n ap rapouswiv avèk seri de repòtaj yo. Fòk nou di la a, N ap antre nan yon ti koridò, nou pral wè yon lòt kategori de moun. Lè nou di yon lòt kategori de moun, sa vle di moun ki toujou nan mizè yo, moun ki toujou nan pwoblèm, nan difikilte, bagay yo difisil pou yo. Enben la, n ap avanse. Fòk mwen di nou, kote m ap pase a la, m tèlman kwense, kidonk m oblije ap pase sou kan paske pa genyen. espas poum pase fòk mwen di nou chemiz mwen chire tou pandan map pase la paske ti espas yo tèlman kwense se tòl ak tòl ki donk se konsa bagay yo ye ki donk la nou gen yon lòt madam ansanm avè nou madam bonswa kòman ou ye ki donk kòman wap viv Ou gen 6 pitit wi, 3 pitit pitit wi. Mezanmi kote wap viv avèk yo la. La grann ouvè dra l eswa al domi. Banm fon ti gade pou m wè kote wap viv avè yo la. Atè al konn ouvè dra l kouche l domi. Byen madam mesye. Lè lapli vini mizè. Lè timoun nou nou domi nan lari a deyò avè yo. Madam mesye ann gade la ti espas sa tou kwense se la moun yo ap viv anndan la salle. Pandansetan, yon bann lajan gagote nan peyi sa. Kestyon pa janm poze, kestyon ap poze, eske moun ki gagote lajan sa yo ap rive yon jou remèt lajan sa yo yon fason pou moun sa yo ki nan mizè nan Lasalin ta rive gen yon kote pou yo dòmi oubyen gen yon myezèt? Men, Anfen! Nou konnen an Ayiti se la raison du plus fort kap domine. Antouka madam mesye la nap gade ti espas sa nou wè janl kwense a la a ebyen madam nan fè konnen. Timoun yo dòmi deyò tou pa gen kote gen timoun yo dòmi deyò. Bon nou kapab tande bagay yo pou nou wè kote moun ap dòmi nan peyi Dayiti. Se konsa bagay yo ye nan peyi a la madam mesye presizeman anndan la saline. Bòl wi pa gen bòl nan menw menm non. Gad ti pitit la ranje kòl. Madam mesye an nou gade men kijan moun yo ap viv. Gad yon ti bebe. Kilè l te di w l t ap vole? Kilè? Bagay yo konplike, konplike, konplike pou moun yo. Madam bonswa kijan w ye? Mwen anfòm wi. Depi konbyen tan w ap viv anndan Lasalin? Mwen menm e la m fèt, e la m grandi gen de pafwa. Nou konn nan kouri, bal ap pete, nou pa gen kote pou n ale, n ap pede moute desann, n ann vin arive vin la ankò, bat kote m ap dòmi, gade sou ti pòt m ap dòmi ansanm ak pitit mwen an, pa gen mwayen epi tou yo toujou ap pale, pè Jezi, pè Jiji nan kidnapin, y ap pede fè manti, vle pa vle la m ap rete pou li m ap toujou. Moun pa janm pase wè nou la. Sèl pè Jiji ki kenbe nou nan zòn nan la. Pè Jiji sèlman. Wi. Nap avanse nou pral pèmèt moun yo gade kòman bagay yo ye la anndan lasalin men vi a men kote moun ap viv ann gade la ti kay ti kay tòl ti kay tòl moun yo pyese kay yo avèk ti moso tòl plizyè ti moso tòl E fòk nou di lè lapli tonbe se rèl ka makorèl paske kay yo koule men ki kote moun yo ap viv bagay yo konplike e trè difisil anndan Lasalin. Yon lòt moun deyò la. Anndan lal rete? Wi. Ok, nap avanse. Madam, mesye, nou pral pèmèt nou wè yon bagay. Ann gade byen kote map antre a la. Nap antre sou kan. Sa vle di. Atansyon frè e sè m. Sa vle di bagay yo konplike. M oblije retire valiz mwen nan do m. Madam, kenbe valiz la pou mwen silvouplè. Kenbe valiz la pou mwen pou m ka rantre. Atansyon, valiz mwen lou hein. Bon, madam, mesye la, mwen menm kòm jounalis, m ap antre. E finalman mwen rantre. Kidonk, men kijan bagay yo ye la anndan Lasalin. Kidonk madam, bonswa. Kòman w ye? Kòman w ap viv sitiyasyon sa a anndan Lasalin? Nou la a, nou pa viv anpè paske tanzantan gen kou, gen dwa tande bal. Lap vini poul vin tiye nou anndan. Lè w tande tire konsa ou menm kòman w fè? M reziye m, gen de lè nou kouri n al abrite nou yon kote, gen de lè nou reziye nou, nou ret la paske pa gen kote pou n ale. Lè lapli ap tonbe menm kòman w fè? M ap mouye men m reziye m m pa gen lòt. Ou pa gen timoun? Wi m gen pitit. Konbyen pitit ou genyen? M gen 3 pitit. Ou gen 3 pitit. Ou fèt anndan Lasalin, ou leve la, ou grandi la? Wi. Ok Ben madam mesye men ki Ou pa janm wè kòm si yon otorite pase la Non ditou Mezanmi Bon madam mesye ann gade byen kote moun yo ap viv Leta nan peyi dayiti Nèg ki di yo 5 a 0 Nèg ki kap kap fè elon elòj pou tèt yo Nèg kap di yo byen pase Men ann gade byen men kote moun ap viv nan peyi dayiti Ann gade byen wi Ann gade imaj la la Ann gade sa byen wi Ann gade sa a byen, pèp ayisyen, dirijan nou yo, ann gade, mesye, ann gade kote moun ap viv nan peyi Dayiti, la a manndan Lasalin. Nou wè l? Ann gade imaj la byen pou nou wè la a. Ann gade imaj la a. Men kote moun ap viv nan yon peyi. Èske moun ta sipoze viv konsa? Men antouka, nan peyi Dayiti, bagay yo konplike, ann gade byen pou nou wè. Men kote moun ap viv. Men kijan moun ap viv. Men kote moun ap dòmi nan peyi sa a. Leta pa janm di anyen. Otorite yo pa janm di anyen. Dirijan yo pa janm di anyen. Moun ki di yo 5 a 0 yo, k ap fè elòj pou tèt yo, yo pa janm di anyen. Men madam, mesye, men kijan moun ap viv. Nou gade la a, men kote m te rantre. Men kote map soti. Men kote map soti. Nou wè kote m te rantre a men ni. Gade espas la. Men ni. Map soti anko. M baka soti. Nenpot koman m oblije soti sou kan. Paske bagay yo konplike. Andan la salin. E fok mwen di nou pandan map soti a mwen menm tou map fe prekosyon. pou tòl pa blese m. Men kote moun ap viv nan yon peyi kote nèg yo ap di chak jou nan tout radyo, nan tout chèn televizyon e menm sou entènèt yo 5 a 0 Ebyen ann gade la, men kote moun ap viv, men ki kote moun ap viv, men kote moun ap dòmi leve chak jou. Ann gade byen. Madam, kòman w ye? Kòman w ye madam? La a kote m wè a, èske se la ou menm w ap dòmi? E la m dòmi, men vye recho, men vye po. Men sa se po ou? Se la w dòmi leve chak jou? E la m dòmi leve chak jou. Ou pa janm wè yon otorite pase nan peyi a pou vin mande w oubyen pote kout men ba nou? Kout men an menm, li pa fasil. Paske lè m leve, m konn al lave kawòt pou machann yo, yo ban m yon 20 dola chak jou. Pafwa, m pa gen tan rive dòmi twonpe m. Paske la m dòmi e lajounen konsa m gen ti tan a dòmi. Pe depi lannwit bèt ap mòde m konn pa menm gen 5 goud machann blak a dous. Ou pa gen timoun ansanm avè w la? Janm de gen timoun ansanm avè m la wi. Men n ap ede mache lè m pral achte, pral lave kawòt. Pi gran pase lap pran li ap fè lari avè li gon madan m te rankontre m bal fè 2 jou avèl m di sa la tandan m ta mete nan menm m ta bare devan sa m ka dòmi paske di sa epi m di m pa gen kote m m ale. Dakò madam, si w gon bagay ou tap mande yo, tap mande yon èd ou byen yon kout men avèk otorite ou byen moun kap gade yo se ki sa l tap ye? Bon Mwen menm la bòs la si yo ta vle fon bay mwen la Tankou map viv la Men si yo ta vle fon bay mwen nenpòt sa yo te ka mete nan menm M tap chache yon ti apatman ki pi lwen M ta rete men si m ta vin gen nan menm m te ka vin bwase Pou sa l atandan m ka wè kijan de moun mwen ye Ou konprann frè pam? Dakò. Merci beaucoup. Madame, mesye men kote moun ap viv nan peyi Dayiti. Ann gade imaj la byen. Se la lap domi leve chak jou. La. Aktivite l, li soti chak jou, lal lave kawòt pou machann yo e pafwa domi twonpe l. Map fè travay la malgre difikilte nou konnen ki genyen. Tout sa ekri pot kay malerèz. Wi. Men, gen sa nan lavi a, wi, bon, ou konnen metye a e konsa l ye. Lè se pa ba l, se tò l. Madam bonswa koman w ye fò w ti pale pi fò pou m ka tande w map pi mal koman w ap viv anndan an la a menm map mal map mal viv wap mal viv lè w di wap mal viv eksplike moun yo sa k Kòman mal viv la ye? M ap mal dòmi manje, m ap mal dòmi. Lè lapli tonbe kòman w fè menm? Nan dlo m ye. Nan dlo. Men pandan w la ou pa jwenn yon otorite k pase vin ede w? Non. Konbe pitit ou genyen? M gen 6 timoun. 2 k nan men m lòt lòt yo ba yo ret a mò. Mezanmi. Depi konbyen tan w ap viv isi a anndan Lasalin? Depi 2004. Depi 2004. Se la ou abite? Sa ou fè kòm aktivite? Depi lè nou vòlè te konkòm mwen. Depi lè nèg sa yo vin ap mete nou deyò a, vòlè konkòm mwen, kounye a m pa vin al nan anyen menm. Yo mande m, m konn mande pou m bay timoun yo. Si w gen yon mesaj ou t ap voye pou otorite yo, se ki sa l t ap ye? Pou yo ede m, ede m ak timoun yo, pou yo ban m kote pou m dòmi. Madam mesye la nou anndan mache kwa dè bosal aprè nou fin sòti anndan lasalin nou fon ti rive nan mache a paske nou konnen mache a kwa dè bosal avèk lasalin se vwazen kidonk an nou gade jodi a ki se jodi a la. An nou gade imaj sa yo la a, kèlke semèn, yon, bon, pou m pa di yon semèn, apre. Medam, mesye, la a, mwen anndan Kwabosal, fòk mwen di nou Kwabosal avèk Lasalin, yo toulède se vwazen. An nou gade imaj yo la a. Gen anpil tab ki vid. Anpil tab ki vid e fòk nou di nou ak yon semèn 24 desanm. Lè nou pale de 24 desanm nan peyi Dayiti, nou wè anbyans, nou wè gete, nou wè aktivite, nou wè anpil bagay nan peyi Dayiti. Men nan moman an la a, Kwadèbosal li menm li konplètman vid, kidonk prèske pa genyen machann ki desann la. Fòk mwen di nou mwen nan mache vyann nan la. Se la m ye la, nan mache vyann nan. M ap pèmèt nou gade kòman bagay yo ye. Anpil tab vid. Kidonk, machann yo pa desann. Men enfòmasyon ki rive jwenn mwen ta fè kwè se akoz de ensekirite a ki fè machann yo yo menm yo pa desann vin vann nan Kwadèbosal. Men madam, mesye, ann gade la a, tab yo vid. Pa gen machann. Se kèk grenn machann. Ki riske vi yo, ki mete pye yo atè malgre danje, malgre difikilte, malgre bal k ap tire, men machann sa yo, yo riske po yo, yo vini anba nan mache a pou yo vin vann. An nou gade, tab yo vid, pa gen machann, pa gen anyen. Tout bagay yo nèt vid, vid, vid. N ap gade tab yo la a. Se kèk grenn machann. ki mete pye yo atè anndan La Croix Bosal ki vin vann e fòk nou di machann sa yo tou yo riske vi yo pou yo vin vann. Kidonk, anba a vid. Se kèk grenn machann ki mete pye yo atè. anba a la. E fòk nou di, sa ka gen anviwon kèlke zè depi Izo li menm li pale e li fè konnen li bay yon trèv, kidonk kèlkeswa moun nan li kapab pase Matisan. Alò ti machann yo nou kapab di se yon bòn nouvèl pou yo, kidonk depi se moun ki te gen machandiz, e ki t ap gate nan zòn Kafou oubyen kèlkeswa kote nan zòn sid la, ebyen Izo li menm li pale, li di tout moun sa yo, yo kapab pase Matisan san kè kase. Sa vle di, kèlkeswa moun nan, kèlkeswa kote ou ye nan zòn sid la, nan Grandans, nan nip peyi a, Depi w genyen machandiz, ou gen pwovizyon, ou gen bagay ke w te travay, ou te plante la tè, ou rekòlte yo, ebyen Izo di w nou mèt pase vin vann tout sa nou genyen yo. Paske li menm li remake bagay yo vrèman difisil, li remake ke ti malere yo, yo bezwen pase yon bon Nowèl. Ebyen li menm li bay yon trèv. Men madam mesye men kijan kwadèbousal ye nan moman an la. Depi lè a a konn bon moun pa janm lonje bra. Kapab remake la, tab yo vid. DG, fon ti pale ansanm avèk nou sou dosye mache Kwadèbosal, paske mwen remake. Gen anpil tab ki vrèman vid nan mache a. Daprè ou menm ki sa k koz tab sa yo vid konsa? Bon, m salye w dabò kamarad. Nòmalman nou kapab di mache a m ka di se yon mache k ap fonksyone trè byen. Poukisa m di trè byen? Paske nan perimèt mache an nou pa ka pale de ensekirite ladan l. Paske machann yo ap vann avèk tout kyetid yo, jan m toujou di l. Enben, tab sa yo ki vid yo, se pa rapò avèk kot Sid lan ki bloke an ki lakoz sa. Paske yon ansanm de moun ki pa riske pou travèse pote vyann yo vini la. Machann yo yo menm, yo pa riske vi yo la. Enben, yo menm yo vin viktim yon lòt fòm densekirite ki ò mache an. Paske gen moun ki gen vyann nan lanme yo, yo paka vann li, genyen tou ki genyen l lanme yo nan wout, yo paka travèse ansanm avèk li. Se sa k vin rann ke mache vyann nan sa n ap gade la a, li nan sitiyasyon ke li ye a. Men, se pa nan perimèt mache a ki anpeche moun sa yo rantre vin vann. Men se aleksteryò, travèse Matisan an, ki pa bon ki vin rann ke moun sa yo pa ka vin anndan mache a. Men se pou perimèt mache pa nou an, tout est ok. Ki jan de strateji nou menm nou anplwaye pou n sekirize mache a? Bon, pa bliye se yon konsèy, mache a gen yon konsèy, konsèy a yon konsèy administratif. Mwen menm kòm etan direktè dizon, ou menm kap di kowòdonatè mache an, gen yon chèf sekirite ki la. Ok gen yon ekip ki la pou sa menm pou garanti sekirite machann yo pou anpeche kèk bagay fèt sa vini rann ke machann yo yo dòmi la gen yon pakal kòfou gen yon pakal fontamara yo oblije tou fè semèn nan anndan mache an se la yon bann moun dòmi gen depo se la deyò yo dòmi se a di nou gen yon plan sekirite ki byen defini ki rann ke mache kwadèbosal ke n te gen nan ane pase yo ki fè n pa gen l jodi an nou gen yon lòt mache k ap fonksyone ane ap vini. Men eske meri a li menm li pran dè dispozisyon pou li e kòmsi akonpanye yon seri de machann e sitou nou remake fatra ki gen nan mache a, eske meri a pran dè dispozisyon pou leve fatra sa yo nan mache a? Bon, nou kapab di si nou la jodi an, se paske nou se yon reprezantan la meri, nou travay de konsyè ansanm avèk meri a. Mètnan pa rapò avèk fatra tou. M mèt di sa, se lameri de Pòtoprens, yo te prèske decharje w de li. Paske meri a pou tèt pa l, li an difikilte. Paske yo pa gen materyèl tou pou yo ta vin ranmase fatra yo. Se te CNE ke yo te konfye kontra sa yo. Men, lè ke DG Kinton te la, yo te fè nou yon do, yo te kòmanse ap fè netwayaj. Men depi lò, vin pa gen CNE lakay ou a la ki an mouvman ankò. Fatra ap manje nou anndan mache an, machann yo menm yo chita se sou li yo chita yo vann, se sou li yo manje, pa gen pèsòn moun ki pou pote yo sekou vrèman. Paske lameri pa gen ase de bagaj, ase de pwovizyon pou kapab akonpaye nou pou n kapab leve fatra ki gen anndan mache an. Tankou lè konn gen derapaj, lè gen tire, kòman nou jere sa avèk ti machann yo? Bon, nòmalman nou gen pli ke pli k'youn ane derapaj nan perimèt mache a pa gen. Sof resamman ou konnen te gen yon ti tansyon nan nan tout zòn avwazinant yo, se mèt vrèman pwoblèm li te gen an, li pat depann de nèg a zam li te depann de lapolis. Poukisa? Paske nou te konstate gen machann yo plis pè cha a kap vini an olye pou yo wè yon nèg ki avèk yon zam nan men l. Paske cha depi l vini li men m se tire li pa menm konnen l tire tout kote, li fè l kafou aviyasyon, li fè l sou boulva Olamp, la machann yo oblije vin pè. Men si se pou perimèt mache a, nou pa gen moun ki vin k ap presire moun ladan l, k ap tire ladan l, k ap ba moun presyon. Sa fè fò lontan, anndan mache Kwa Dèbousal, pa gen bagay sa yo ki repete. Yon machann kapab viktim, mwen di si e sèlman si, cha a kapab kanpe swa bò APN nan li tire, oubyen l kanpe nan stasyon Ench lan li tire, yon machann kapab viktim. Men se pou echanj de tir, anndan mache a, nou gen plis k'youn ane pa gen sa. Si w gen yon mesaj ou t ap voye pou lòt machann k ap gade, ki ta renmen oubyen ki te konn viv ki te konn vin vann kwadèbosal men akoz ensekirite a yo te pè yo vin pè desann kwadèbosal se ki sa l t ap ye? Jan m toujou di li tout machann ki gen abitid vann anndan mache kwadèbosal m kapab di yo yo mèt gade espwa paske mache m te genyen dan lepase a m kwè ke l gen pou l retounen. Se batay sa ke nap mennen jodi an. E pwi, ou pale de ensekirite, m sot di w talè an, si se pou perimèt mache Kwadè Bousal, nou pa ka pale de ensekirite. Paske machann yo, y ap fonksyone ak tout kyetid yo. Kounye a, se lòt kote yo pou Leta li menm asime responsablite l pou travès yo fèt, pou mache a kapab fonksyone nòmalman. Se e konsa nou wè l nou menm. Men pou perimèt mache a, nou kapab di, tout machann kapab vin vann ak tout kyetid, jan yo sot lakay yo a, e lè y ap retounen tou pou retounen a tout kyetid. Se konsa ke nou ye anndan mache an e m kwè mache a ap fonksyone a mèvèy. Dakò. Mèsi bokou. Merci, c'est un plaisir.